Bondye beni nou nou salye nou dan le non presye de Jezi Kris ki gen tout pouvwa la vi an. Nou bay Bondye glwa, lonè se li menm li merite. Pandan ke emisyon pa nou an, emisyon antre, ann pale de la Bible avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy, di le beni de Letènèl la. Ann kontinye bay Bondye glwa paske Bondye toujou la, l ap pwoteje nou. Pandan ke nou pral patan yon si bèl tèm nan emisyon Ann pale de la Bib an, ki se Le chrétien et la peur. Ki sa ka koz nou nan viv ak kè sote nan moman ke nap tande emisyon Ann pale de la Bib an? Le pli souvan kretyen toujou ap viv yon ti perèz lakay li yo. Parapò de nouvèl ke yap tande, Pa rapò de enfòmasyon k ap sòti. Paske n ap viv nan yon mond, mond lan tèlman pyeje. An n tande kisa Jan 14 vèsè premye di, Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. An nou antre nan tèks la, kisa tèks la di? Yo di, Kòman yon moun kapab viv nan yon mond jodi an san li pa gen laperèz nan kè li? Li wè kantite krim k ap fèt sou latè. Nou pa kapab viv ak kè sote vre paske tout sa k ap fèt yo, pa bliye si yo tiye yon moun devan nou oubyen yon aksyon ta pase devan nou, l ap prete nou tris. Ann tande ki yon defini lapè. Yo di se sa ki bay kè sote a. Yon moun devan yon danje ki reyèl oubyen li imajine. Yo di laperèz tou se te yon santiman feblès oubyen panik yon moun yon moun gen devan yon desizyon li dwe pran, yon egzamen li gen pou l pase. Nou kapab wè laperèz tou tankou yon nouvèl yon moun tande ki fè li santi li an danje. Pou fini, nou kapab di laperè se kè pa nan lapè. Se lè kè pa nan lapè. E piske Jezi se solisyon nou, Jezi kapab rezoud tout pwoblèm pou nou. Poukisa lè move nouvèl yo vini nou enkyete? Poukisa lè move nouvèl yo N ap tande ba nou pwoblèm. E sa li di nan Ezayi 41 vèsè 10, Ou menm k ap tande emisyon Ann pale de Labib, ou menm ki nan moman difikilte, pa bliye, la, kretyen, nou pa ka twouble pou sa ke n ap tande. Nou sipoze fè kè nou kontan. Bay Bondye glwa nan nenpòt sikonstans. Pa bliye nou nan emisyon. Ann pale de la Beba, emisyon mondyal lan. Ay, li vrèman, nou twouve sa tèlman tèrib, pa rapò nouvèl ke n ap tande nan mond sa a. Krim k ap fèt nan mond sa a. Nouvèl ke n ap tande nan radyo. Sa ke n ap li nan jounal la. Pa bliye entanke kretyen nou pa ka men bay tèt nou pwoblèm man. Pa bliye nou gen asirans nou ki se nan Jezi Kris. Pa bliye enfòmasyon ka n ap tande yo kapab fè tèt nou pi cho. Pa bliye e pa tout nouvèl entanke kretyen pou n tande pou fè kè nou sote. Menm jan pawòl Bondye di, Pa kite bagay yo toumante w non. Mete konfyans nou nan Bondye, mete konfyans nou nan mwen. Sa se pawòl Jezi Kris sa. Vrèman vre, si Jezi Kris se gadò, mwen an menm avè nou, poukisa nou bezwen enkyete lè n ap tande sa k ap pase yo? Pa bliye sa k ap pase yo gen pou yo pase. Katastwòf k ap pase yo gen pou yo rive. Etanke kretyen, li mande pou nou lapriyè anpil nan tan sa yo. Ayè n ap viv yon tan k tèlman bay pwoblèm, yon tan k tèlman boulvèse. Nou aprann ke nan Labib gen anpil sèvitè Bondye ki te viv avèk laperèz. Adan te viv avèk laperèz tou. Eli te viv avèk laperèz, te gen pè tou. Joseph tan Joseph tou te gen lanperèy sa. E Moïse ankò te, te viv avk, avèk kè sote. An n tande ki, ki deklarasyon yo etan ke li, ki, sa k te ba yo kè sote an. Adan te pè li menm lè l te tande vwa Bondye. Yo di nou Eli te pè lè l te kouri devan Akab. Sa se sa k te koz Eli te pè a. E Jozèf menm te di frè li yo pa pè Li pap fè yo mal lan. Daprè Daprè Jenèz 50 vèsè 19 an. Anbyen Nap tande yon si bèl emisyon ki se emisyon ann pale de la bib an. Note plim nou, kaye nou, prepare pou n note vèsè yo. Yo t Nou aprann tou yo di nou Elize te Ann ann li tèks sa vit ann tande ki sa tèks sa di Yo di Elize te mande Geyazi pou li pa pè daprè 2 Wa 6 vèsè 16 an Men kote ki plis enterese nou se lè Jezi di Nou pa dwe gen kè sote pou sa nou va manje demen ni rad nou va mete sou nou daprè Matye 6 vèsè 35 an. Pandan ke n ap vivan, nou pa byen bay kè nou sote. Dapre Matye 6, vèsè 36, se sa Jezi te di pèp li a, t ap anseye disip li yo. Poukisa n ap fè kè nou sote? Paske demen pa depann de nou. Manje ke n ap manje l pa depann de nou. Rad ke n ap met sou nou l pa depann de nou. Yo di gen de bagay ki bay anpil laperèz nan fanmi jounen jodi a. Se poutèt sa Jezi Kris te ankouraje disip yo, Pa pè pèsekisyon k ap vini sou nou sou wout nou yo. Daprè Matye 10, vèsè 19, m ta renmen nou note l byen nan kaye nou. Yo di gen yon bagay ki le pli souvan fè kretyen yo fè anpil betiz de jounen ke n ap viv yo. Jou ke nap pase yo. Pwoblèm lavi konn fè kretyen fè tenten, ann tande. Tande kisa Jezi Kris te di. Li te anonse yo li avèk yo jouk sa kaba. Daprè Matye 28 vèsè 20. Bon, tande deklarasyon Jezi Kris sa. M renmen deklarasyon sa. Oditè oditris kap tande emisyon ann pale de la beb an. Jezi te di, Moutre nou obsève tout sa mwen te ban nou lòd fè. Chonje sa byen, mwen la avèk nou tou lè jou, jouk sa kaba. Byen petèt yon manman kapab fè ou an. Yon kapab yon papa kapab rive nan wout li bouke avè ou an. Pa bliye Jezi di li la avè nou tou lè jou jiskaske sa kaba. Poukisa nou bezwen atriste nan move nouvèl yo? Poukisa nou bezwen fè kè sote nan nouvèl ke nap tande nan radyo? Paske vi kretyen an se yon vi Pwoblèm. Pandan ke n ap andire pwoblèm sa yo, nou sipoze priye e mande Bondye ba nou fòs ak kouraj. Ase pa gen moun ki pran desizyon pou sèvi Bondye pou li soti kontan. Malgre imilyasyon ke n ap pran, malgre pwoblèm k ap vin sou wout nou, malgre difikilte k ap vin sou wout nou, nou menm etanke kretyen, nou dwe fikse zye nou sou Bondye. Fikse je nou sou Mèt linivè an, se li k kapab leve nou an diyite, se li k kapab ankouraje nou. Tèks la di, Nou asepte si li te kontan kanmenm. Nou ka kontan nan lide Apot la. Nou pa dwe sèlman kontan, men li di nou dwe kontan, toujou kontan. Dapre 1 Tesalonicien 5 vèsè 16 an, li pa montre nou fas lajwa tankou yon jès pou fè. Kesyon n ap adrese avèk oditè oditris nan emisyon Ann Pale de Labib, Ki jan n ta dwe kanpe nan. Devan move nouvèl yo, ki atitid kretyen an dwe genyen devan laperèz? Pandan ke w ap viv nan yon mond ki twouble, yon mond tètchaje, yon mond kalamite, a di nou gen yon sèl referans, referans nou se ki se Jezi Kris de Nazarèt. Se li ki te ofri kò l sou lakwa. Te mouri pou n te kab gen lavi jounen jodi an. Yo di se vre anpil bagay kapab fè nou pè etanke kretyen. Lavi nou sou tè a tèlman gen difikilte. Fè kè nou kontan nou nan moman leson dominikal lan. Fè kè nou kontan nan emisyon Ann pale de la Bib an. Pa bliye nan Viv ak kè sote, move nouvèl se sa k koz anpil moun fè tansyon jounen jodi an. Sik, Sou sa ki ap tande. Yo di yo aprann nou yon kretyen dwe fikse je l sou Bondye. Yo di gen anpil kretyen k ap viv tèt yo pa an plas. Gen anpil kretyen nenpòt bagay ki yo tande kè yo sote. Sa e mwen m avè nou nou dwe met konfyans nou nan Bondye. Se li k ap aji pou nou. Ayy moun ki kache nan Bondye anyen mal paka rive l. Daprè Ezayi 41 vèsè 10. Yo di nou nou dwe konnen li se Jezi ki bay lapè. Daprè Jan 14 vèsè premye. Se pou sa menm ke mond lan boulvèse kretyen kap tande leson Dominik Emisyon ann pale de la bib nou pa byen bay kè nou fè kè sote nan moman ke nap tande emisyon sa a emisyon peyi an emisyon mondyal lan. Nou bezwen kwè nan pwomès Bondye paske se li. Li ki la koul pase avè nou. Se li k ba nou lavi ki pap janm fini an. Yo rakonte nou yon istwa. Yo di te gen yon rèn nan peyi Langletè, yo te rele Mari Tidò. Li te mechan anpil. Se konsa li te fè touye anpil kretyen. Yo di gen yon mesye, yon kretyen yo te rele Jilpen. Rèn nan te kondane li pou yo te touye l poutèt lafwa. Waww. Yo te kondane l, yo te pral touye l poutèt lafwa l nan Bondye. Tande, yo di malgre kondanasyon ki te pandye sou tèt li, yo di Jipen te toujou ap resite, Nan tout bagay Bondye ap travay pou byen moun, tout moun ki renmen li. Daprè Women 8 vèsè 28. Pa bliye Jipiten te gen lafwa nan Bondye. Malgre tout sa yo fè Jupiter, malgre tout sa yo di, Wens toujou rete kanpe fèmman avèk Women 8 vèsè 28 an. Men asirans nou gen nan levanjil Kris lan, men kijan nou dwe kanpe etanke kretyen. Menmjan avèk Jupiter, Tande kisa gadyen prizon te dil, li di, epi gadyen prizon prizon an di te toujou ap pase jipen nan betiz poul di, si Bondye ap travay pou ou, poukisa li pa delivre ou? Men deklarasyon jipen te fè, jipen di pa janm kite laperèz pote li ale, yon jou li tonbe nan pwovizyon prizon an. Pye li kase, yo te gen pou yo touye li nan demen maten. Malgre sa, li kontinye resite menm vèsè a. Gadyen m nan te kontinye di menm bagay la. An n tande deklarasyon Jupiter malgre yo te ap maltrete l, malgre yo t ap fè l soufri nan prizon an. Tande deklarasyon l lan, Men deklarasyon nou etanke kretyen nou dwe fè. Nou dwe fikse zye nou sou Jezi Kris an. E sa nou wè Jupiter te fè, dapre Women 8 vèsè 28 an. Li di pa kite laperèz pote nou ale nan tout sitiyasyon Bondye ap travay pou moun ki renmenl li konnen ou la li konnen pwoblèm ou yo. Men kijan nou dwe kanpe nan levanjil Kris la etanke kretyen. Menm jan Ezayi 41 vèsè 10 di. Nou pa bezwen pè, mwen la avèk nou. Waw, yon si bèl vèsè Ezayi 41 vèsè 10 a. Li di, se pou mwen, se mwen menm menm ki Bondye nou. M ap ba nou fòs, m ap ede nou, m ap soutni nou ak fòs ponyèt mwen ki p ap janm pèdi batay lan. Men asirans nou gen nan Jezi Kris an nan moman emisyon Ann pale de la Bib an avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy Le beni de Letènèl la. Nou bezwen kwè nan pwomès Bondye. Nou bezwen mete konfyans nou nan li. Pou n kapab avanse. M pa konn kisa k fè w pè aswè a. M pa konn kisa k fè w nan moman ke w ap tande emisyon Ann Pale de Labib a. M pa konn si se nan maten ke w ap tande emisyon sa a, nan nenpòt lè ke w ap tande emisyon sa a. M mande, Bondye mande pou n fikse zye nou sou Li. Pa fikse zye nou sou lòm an. Lòm nan kapab abandone nou, men Jezi se referans nou. Il ap avèk nou tou lè jou, jiska la fen. Pa kite anyen kite nou nan lavi sa. Toujou rete nan la priyè. Toujou kenbe fèm. Se konsa bon Dieu va beni nou. Ke bon Dieu beni nou. Ke bon Dieu kouvri nou. Ke l fè nou ret lakay li. O non de Jésus. Kite sèvitè pa ou an, evanjelis Nicolas Stanley Franesy. N ap kontre pou yon pwochèn emisyon Ann Pale de Labib an. Bondye beni nou.